Dorestan Rousvèl, se non yon manm 400 mawozo lapolis la mete anba kòd nan kad operasyon Tònad ki lanse nan fen mwa janvye a, nan objektif pou bay repons ak tout bandi ki pa sispann mete dlo nan zye popilasyon an epi rive demantle fwaye gang yo sou tout teritwa nasyonal la. Eka pati mwen vini paske Roro pa Roro pa bon manman m di avan yon manman m di m li pral jete Fabiola li jwenn 2 moun ki mouri nan lari a youn nan antre youn pi wo kòk nan aze a nan antre lekòl sèn ti ignas la devan lakay la youn nan antre nan yon lòt lekòl ki rele vijini san pè bogas pou pa m nan. Doristan Roosevelt te nan lis moun lapolis la t ap chèche pou divès zak li enplike, tankou kidnapin, vòl, asosyasyon malfektè. Malgre tout lapenn li t ap simaye, sa pa t anpeche l desann Channmas al taye banda nan kanaval. Ebyen, lapolis t ap veye anwo, yo t ap veye anba. Yo rive mete lapat sou misye. Ann al tande kòman l ap depale. Pase yon wa pa bon ki fè m rete twale bouke man. Manman w rete. Manman m ret twale bouke. Epi l rete. Ki bò? Epi manman w rete ou. Non, ou konnen manman m e granmoun li ye e epi bagay. Manman m toujou rete. Depi w ap. Kòman nan m jiska menna m ka ba w adrès kay la. M ka ba w adrès la. Menm ke ou pa ka ale a pye. Men m konnen e cha. Manman m di m cha toujou vin kanpe devan lakay la. Anwo a ta gen yon derapaj pou yo pa di wi m te di sa yo depi yo sòti depi yo sòti nan kafou a vin fouye moun nan kafou a epi nou vin pa ka rete e nèg yo konn ap vin pran moun sou lari a avèk machin nèg